Ebyen medam e mesye deblozay eskonbrit an eklate anndan gwoup gang sa ki gen nan tèt li lanmò san jou e ki gen aprè lanmò san jou gaspiyaj nèg yo fè lòbèy nèg yo fè e gwo malè anndan baz 400 mawozo kote yo arive mete atè e Ronald nou sonje djwèd sa li menm sa menm wap gade nan foto a medam e mesye ki li menm te toujou dèyè lanmò san jou e towo sa pa janm mete sa yo rele kagoul la paske misye te twouve l twò alèz, misye twouve ke l pa pè lapolis, misye twouve ke l s on grenn nan bounda ebyen li pa mete kagoul, misye toujou vizaj an debare, nou wè avan lanmò san jou te konn bare vizaj li men aprè misye tèlman santi l gen pouvwa nan peyi a misye retire kagoul la. Ebyen se, se, se, se Izo, se nèg sa ki ret a kagoul, paske misye pa vle pou moun wè vizaj li, e malgre sa, misye detente, paske foto Izo te pran lari, bèl e byen Izo. Ebyen pou nou tounen nan baz 400 mawozo, medam e mesye, depi yè la, se konprès sou tèt, tout sòlda ki te gen nan tèt yo pou trayi lanmò san jou, nèg yo gen pwoblèm, dyare pran nèg yo, paske, Lanmò san jou kenbe Ronald nan kou trèt paske misye ta alye avèk chèf gang Vitelòm nan Tòksèl e se youn nan rezon ki fè jodi a la a lanmò san jou retire lavi chèf gang Ronald ki li menm te gen plan ebyen pou bay lanmò san jou kou nan do ebyen avan sa rive lanmò san jou deja voye misye nan peyi san chapo. Dosye Jerry Leconte medam e mesye nan tigwav bagay yo dejenere e pou kwe nap pale la a lapolis ap bouske Jerry Leconte tankou chen fou yo pa wè ki kote misye li menm li ye paske aprè tout krim ke Jerry Leconte ap fè Donk nan zòn nan, anpil moun k ap pote plent, ebyen lapolis ki yo menm lanse koukouwouj, kote yo jwenn Jerry Leconte y ap mare l tankou krab yo pral vann nan mache paske misye bay anpil pwoblèm. Dosye Tony Mix, dosye Izolan ak divès lòt atis ki deside al jwe pou chèf gang Izo, ebyen aprè gwo spektak sa medam e mesye, Anpil moun ki te fanatik Izolan, anpil moun ki te fanatik Tony Mix kòmanse sou dout paske si w deside al jwe pou yon chèf gang, ebyen ou ou nan gang wi paske si w pa nan gang oubyen si w pa kore gang oubyen tou. Si se pa piblisite wap fè pou gang, ou pa ka atis ki trè koni nan yon peyi konsa pou pral chwazi jwe pou Izo anndan Vilaj de Dye paske Izo se gwo bandi, gwo vòlò, gwo kidnapè, gwo kriminèl ke lapolis toujou di yap chèche kou chen fou alòske bagay yo dwòl wi, nèg yo konnen ki kote Izo ye men yo pa deside al pranl ou tande l gen avi de rechèch men nèg isit ranse antouka medam e mesye. Rete sou video a jiska la fen, nap tounen pou yon pwochèn video. Nou chèche detay sou misye, men gen youn ki atire atansyon, Mèt Owa. Ou wè nèg sa, son pwisan chèf gang ki la. Patnè sa wap gade la, Dieude la. Misye se sèl bandit pa janm nan bare vizaj li. Tout lè lanmò sanjou ap fè makak pa egzanp ou wè la lanmò sanjou nan videyo a men lè sa lanmò sanjou potko gen tout dimansyon sa jenn ti gason ki te fenk ap parèt nan vòlò sa di misye potko gen tout dimansyon sa etc dayè dezole se premye imaj ke nèg yo te mete sou rezo yo kote yo ap kontwole yon dividal lajan ok kiyès ki a misye la se Ronald Ronald, misye son pwisan chèf gang ki toujou nan do lanmò san jou. E Letènèl kap frape yo wi. Jezi frape yo! Frape yo! Nan monchè! E pa gaspiyay monchè. Misye rele Ronald. Misye pa janm bare vizaj li. Misye toujou ak lanmò san jou. Misye tèlman te pwòch lanmò san jou. Gen moun ki te menm panse se misye ki tap dezyèm chèf. Alòske se gaspiyay ki dezyèm chèf. Lanmò san jou rete premye chèf. Men lè yon yon te la se yon yon te toujou ap kòmande. Men kòm yon yon vin pa la, se lanmò te rete kòm premye chèf gang. E gaspiyay, yon lòt chèf, ki nan do misye ki dezyèm chèf gang. Ronald, misye son pwisan chèf gang. Misye ap komande nan zòn ti mache. Map fon emisyon la m site non misye selman, misye vide bal anlè nan ti mache. Misye di toute a se la li ye. Albert te fè sa tou nan remi. To a mouri l mouri. Bon m di w, ou wè pouvwa emisyon sa e bon bagay blag li ye non. Kounye a m wè tipi ta bon madichon. 60 ta bon madichon tou wi. Davidson tap bon madichon tou wi. Ebe ok. Ebe rete. Na gen tan konn. Tande byen. Ebe la sosyete se premye video nèg yo te fè soti. Lanmò san jou la danl. Towo sa w wè k anfas la Jude lan se misye l rele Ronald. Men misye kap konte lajan an Ou pral wè la a, vwala, Ti Towo sa m pa janm konnen, m pa chèche detay sou misye, men m te toujou fokis sou 2 nèg sa yo. Lanmò 100 jou, se misye k anfas men misye, lè sa l potko nan dimansyon li ye la a, jenn ti gason k te fèk ap parèt nan videyo a lè l di men bòs la, men gran bòs la. Efektivman, w ap wè ti telefòn ede m peze misye gen devan l. Sa di lè sa l potko gwo bòs nèt, w ap wè l gen ti telefòn li ede m peze t nan men l. Ebyen men Ronald ki la a. ki se chèf gang sa a, misye pouri ti mache, misye, misye, nèg sa a m di w, zòn ti mache a, l achte l lajan kontan. Pèsòn pa epanye. E pa ti koze non la sosyete. Se pa ti koze non. Misye pouri zòn nan nèt, nèt, nèt, nèt, nèt, nèt, nèt, nèt. Dame Marie, ti mache te li ye, misye pouri zòn nan. Men misye, tèlman gon pouvwa sou li nan ti mache, misye gen kontwòl tout atè a. Chofè moto, ti machann, yo, se kòm si, se papa yo rele misye. Eben, ki sa k pral pase? Depi. Lè ti Magalie fin stope kòlèg ak yon lòt sòlda li, zòn nan vin yon ti jan, zòn Gedon, Vaudreuil, Latranblè, ale ti mache, vin gen plizyè chèf kap frape, paske tout nèg vle se yo t pou kòmande. O pwen ke anpil moun te panse se misye tap ranplase kòlèg, paske son towo gwonde, son pwisan. Vin gon pakèt lòt nèg tchouko 69 nèg sa yo ap frape ekoute vin gon zen k pete la kote se Bondye k ap frape dife nan mitan yo dife nan mitan yo ebe ekoute Depi lè te gen fòm de rekonsilyasyon ant 400 mawozo e nèg Vitelòm yo, bagay la te vin mal tounen. Men youn nan nèg Vitelòm te pi pè se te Kòlèg. Paske m te toujou di n lanmò Sanjou se yon kapon l ye. Dayè misye fè opresyon. Li pa yon nèg ki ka batay vre. Misye se yon gwo bandi l ye men li pa ka batay vre. yo pa met pyel atè vre se sou blòf li ye m te toujou di n ke nèg ki met pyel atè a se kòlèg e sa t fè wè l tonbe jan lanmò san jou ap bat kò l la si l te met pyel atè l tap vide atè yo tap vide l atè deja ti magali tap vide l atè deja li kache nan twou l epi voye sòlda yo nan lari al frape ekoute e ben depi lè kòlèg fin tonbe sa k rive. Vitelòm ap tante pou l pran pye lotbò a. Sa pral kreye yon zen. Paske Vitelòm vi a Ti Yvenson men nan bilan an wi. Ti Yvenson tonbe avan e. Pwisan kidnapè Ti Yvenson. Depi lè sa te kòmanse gen ti pwoblèm. Paske Ti Yvenson t al jwenn Vitelòm. Men le fè ke misye son bon ti jwè, sòlda, pwisan, bandi, ti moun wi, apèn 18 an. Ebyen te gen goumen pou misye jiskaske li retounen nan baz. Avan yè nèg yo egzekite l. Gaspiyay, gaspiye misye. Ebyen sa k pase la a, Vitelòm ap pran pye sou Kwadèboukè tanzantan. Sa ki soulve kòlè Lanmò 100 jou. E youn nan pi gwo batay ki gen pandan m ap pale avè nou la a, s on batay pou mache Dagoua. Paske Vitelòm vle pran kontwòl mache a, e lanmò san jou vle pran kontwòl mache a. Premye bagay ki pral koze pwoblèm, te gen je wouj ki tap dirije mache an, eben sak pase misye pran yon pakèt lajan, misye pran zam, li pran yon ekip nèg, li ale nan zòn Belfontaine. Kounye a vin gen diskisyon ant nèg yo, lanmò san jou vle pran kontwòl mache a, paske mache a bay anpil kòb, Pa bliyem din yon yon gen plizyè depo l gen nan mache a. Yon yon wi. Hum. Son peyi difisil. Ebyen, Vitelòm vle pran kontwòl mache a. Sa vin rann tanzantan kout bal ap pete. Pandan w wè lan towo sa t sou ekran la ki se Ronald, ki se bon zanmi lanmò sanjou, ki se boul grenn, ki se patnè lanmò sanjou, Ta sanble misye ap bay lanmò san jou kou nan do. Poukisa plizyè lòt pa fè sa Letènèl? Poukisa yo pa fè sa? Ebyen ekoute, kounya misye ap bay lanmò san jou kou nan do. Kiyès ki bon zanmi misye aktyèlman se Vitelhomme? O Letènèl, sove nou non, n ap soufri anba men nèg yo, sove nou, sove nou! E si yo sove nou la, l ta bon pou nou, ou konprann? Paske sa k rive, kounye a lanmò san jou al dekouvri, youn nan pi bon zanmi Vitelhomme se Ronald ke n ap gade sou ekran an. E sa k fè maten w ap wè enfòmasyon m te bay, yo di se 2 sò, e 2 nèg ki tonbe Ronald avèk Pouchon e pa sa non. Okontrè ta sanble ke lanmò Sanjou planifye ak Pouchon avèk gaspiyay, epi yo rele misye yo desann kote misye Yo vide misye atè anba bal. Donk misye pa la. Misye tonbe anba bal. Gwo dal depi maten kout bal fè mikalaw. Ti solda misye yo tonbe kriye. Se yon bagay grav wi. Solda misye ki ap kriye zam nan men. Pase yo di se yon bon papa t tonbe ki sa yo pral fè. Se pou sa lanmò sanjou desann lal dezame nèg yo. Vitelòm gentan rebay yo zam rapid. Kote leta nan tou sa? Son peyi difisil tout bon. Poukisa 10 pa fè sa le. Oh le syèl. Poukisa 10 pa fè sa. Si 10 fè sa la o mwen. Ba nou kado pou fèt fen dane a. Son grenn ki ale la. Son bon kado. Oh se pa ti chèf gang ki tonbe la non. Ronald nap gade la wi. Pwisan gason wi. Misye pouri tout zòn nèt dam mari lòt bò e lòt bò a nèt e mache ti mache telye misye pouri zòn nan nèt wi. Ebyen koute lanmò san jou misye misye debake anba la al dezame ti sòlda misye. Vitelòm anvayi lòt bò a plizyè bakòp. Gade yon peyi mesye. Kot lapolis menm? Kote leta? Kote yo dirijan yo? Vitelòm debake plizyè bakòp. Ebyen pandan map pale avè n la a, zòn ti mache prèske sou kontwòl vitelòm. Sa vle di kout bal e sa t fè yon sitwayen map pale avèk moun ki souvan ap frekante wout la. Pran anpil prekosyon. Paske gen gè antre 400 mawozo e nèg vitelòm yo. Kout bal pa sispann tire. E Vitelòm fache, misye menm egzije pou yo ba li kò misye. Nèg yo pa vle, kout bal melanje, kout bal fè mikalaw. Donk si wap, si w gen entansyon fè kwadèboukè, si w gen entansyon fè gantye, si w gen entansyon fè pran direksyon wout nasyonal lan, sonje TT te di w fè anpil pridans. Paske menm si w pa tande anyen, lari a sispèk. paske Vitelòm ap goumen ak lanmò san jou e pa bliye ke gaspiyay lanmò san jou pandan ane a nèg yo egzekite plizyè bon sòlda pou Vitelòm vise vèsa men sòlda yo touye pou Vitelòm yo plis enpòtan pa egzanp Nònò yo asasine Nònò a plis pase 400 mil dola ameriken nou sonje sa tap pale. Avèk yon lòt sòlda t avè l. Paske se zam ke yo ta pral achte. Yo gen kontak sou fwontyè. Se yon peyi difisil. Yes, yes! Gen yon nèg ki di yon bagay gen vre. Roberto. 400 mawozo, fas kraze baryè. E sa, e sa, e sa. Vitelòm, kraze baryè. Bon! Donk se sa lenfòmasyon. E donk Ronald ki t ap bay anpil pwoblèm. Misye pa la ankò. Donk si n te ka jwenn plizyè nèg pandan fen ane a ki fè n sa, li ta bon, li ta bon nan kad travay nou paske sa li enpòtan. Sa li enpòtan anpil. Depi w wè ti nèg sa yo k ale, konsa konsa li bon pou nou. Li trè bon pou nou paske sitiyasyon an parèt konplike pou nou la a. Ok. An nou ale nan Tigwav rapidman. Ann kite lotbò a, nan bilan an, wi le pap pa egzanp, gwo chèf gang, nou sonje le pap, nou sonje le pap, se, hum, le pap, sonje misye, pa gen pwoblèm. E, m bezwen yon bon fanatik wi pou note gwo bandi k tonbe pandan ane a pou mwen tande. Voyel pou mwen voyel mwen bezwen yon bon m ba yon job pou sa wi map baw yon job yon bon fanatik pou note gwo bandi w soye te te konn ap site epi tonbe pandan ane 2022 a e gen plizyè kale plizyè grenn plizyè desè peti ale wi ok an nou ale ti gwav rapidman nou prale kay mesye Jerry Leconte toro sa. ke n te pale de li, t son towo gwonde, ki pa manje anyen frèt, ki tiye moun lè l vle, e ben, aktyèlman misye nan toumant. Misye nan toumant, eee, la polis, la jistis nan Tigwav, debake kay misye. Kisa yo jwenn? Yo pa jwenn misye. Se yon towo gwondou ye mèt la, al kache. Yon towo ye ou pa pè moun bon kounye a ou gentan kouri al kache bagay. Ou a djeri monchè. Yon towo gwondou ye bon sa ou pè. Ah monche ou pa ou pa dwe pè moun ou konprann wi Goliath Goliath tonbe wi yon bon soldat tonbe ane an mdou note yo pou mwen voye lis la pou mwen nou sonje nou sonje Goliath son gwo ba yon gwo nèg ki tonbe Goliath ok donk lajistis lapolis nan tigwav yo mennen yon gwo operasyon jodi a nan vil la Kote ke nèg yo te ansèkle kay Jerry Leconte, jij de pè ak lapolis debake, kote ke yo panse misye te anndan an, yo te bay misye yon ultimatum pou l sòti. Misye genlè pat nan kay la. Ta sanble madanm misye, bon, m pa konn si e bon madanm ni, ki te la, lapolis gen tan metrize dam nan. E, Fefe Gustave, tu va byen, mèsi. Donk, madanm nan yo te mete lan bakòd. Nou te oblije de san goun al gade, ki sa yo bay kon bilan, yo jwenn kay misye, paske ta sanble misye pat nan kay lan. Eehh alò zam nap gade sou ekran yo se lè yo te yo te fouke misye ansanm avèk Vanel nan Leogàn ekoute ou sove nonm sa Hyppolite kap pale la wi ansyen depite l te komisè polis wi nan Leogàn men sa lapolis lajistis jwenn anndan kay misye. Gadon wè Jerry a misye pa ti gason, misye gon ti komisarya anndan kay li wi. Donk.